Pandan Naïka vin kote Prince, lè yo fin dyaloge tout bagay ranje. An menm tan Prince pwan telefòn li, li rele yon vakabon. Yon chimè pou Naïka poul fini ak Naïka kounya la li menm chimè a veye Naïka nan wout la li tiyel Naïka mouri Christie menm a menm tan li tande koze ap diskite nan katye a. Bò kote l la, li tande l ap diskite nan katye bò kote l la. Li pran valiz li, l al andeyò. Epi, tout moun fè Pwens konnen ke Christy vwayaje. An menm tan, Pwens tou fou.